Bonjou bonswa la fami kòman ta le vwe eske tout bagay anfòm ebyen m ta kapab di nan liv la vi alèm ap gade m wè vreman nwa pou ayiti paske sitiyasyon an konplike nan peyi sa e bagay yo vreman grav Jounen e 18 jwen 2021 an, m panse kanmenm jou sa l ap make nan listwa. L ap make nan listwa pa rapò ak sa ki te genyen nan Pòtoprens. Nou menm, nou pa fè nouvèl, nou just bay nouvèl. Dèfwa nou ba w scoop. Ou okouran deja, kote ke nan mitan jounen an gen yon sitiyasyon tansyon nan blòk stasyon Gonayiv. Dechoukay li ye wi. Dechoukay, li pa lòt. Donk, nèg yo lage nan dechoukay. Nou pral pale? An n pale non. Operasyon nan Dègonn Barbecue, Lapolis antre nan fyèf Barbecue, men sòlda yo toujou la. N ap vini nan yon pwochen emisyon pou n esplike w ki estrateji Barbecue aplike. Men, Nèg yo toujou la gen moun kap di Barbecue ta deplase ou pa men de tout manyè nou menm nap vini enpe pli ta pou kapab ba w tout enfòmasyon paske n konnen jan bagay la ye la a chak segond a chak è genyen de nouvèl enfòmasyon e nou menm nou pap rate yon okazyon pou nou pa kenbe w enfòme pa rapò ak sa kap pase men lòt bagay kap pase ki trè grav nan moman an. sè ke gen dechoukay ki ap fèt nan stasyon Gonayiv. E m panse ke pa rapò ak sitiyasyon sa dè l debi, lapolis te parèt enpuisant. Sinon, pa t menm gen prezans lapolis. Pandan nèg yo ap frape Barbecue, Chansrèl deside reponn. Mikanò ap fè strateji pa l la. Nèg Simon yo t ap eseye moute sou wout ayewopò la pou kapab pase pou vin pete bal men lapolis te bloke yo. Epi, ki sa ki fèt? Nèg yo aplike yon strateji la a, nèg yo pote bouwe sou anpil biznis ki nan stasyon Gonayiv la, pami biznis sa yo genyen mache, Ti Tony, Mezanmi, fò m di nou byen, lè genyen de nèg k ap batay, pa egzanp, nèg sa yo genyen kòb sou yo, epi genyen de twa lòt nèg ki grangou k ap gade nèg sa yo k ap batay, tout rèv yo, se wè youn ta touye lòt, epi li menm pou l pote boure. Obyen tann tou de afebli, li pote boure. Ebyen sa k pase jodi a la, s on bagay konsa. Lòt nèg jenèf yo, ki alorijin. Dechoukay sila, alò se pa dechoukay jeneral men dechoukay nan blòk sa, blòk stasyon Gonayiv la, ebyen fò n di ke gen anpil moun ki vin nan dechoukay sa. Nou pral pèmèt ou wè kèk videyo, kèlke sekans epi aprè n ap vini avèk lòt videyo pou anpe pli ta. Men videyo sa yo montre aklè ke gen yon pèp ki grangou, k ap tann yon sitiyasyon kawotik, li menm pou l kapab pote boure. E se sa ki fèt jodi a la. Nèg je nèf pote boure, alò kèk nan yo, epi, anpil lòt moun nan popilasyon an tou ki nan grangou yo menm yo pote boure paske kèlkeswa sa l fè l fè, ebyen w ap gade sou anpil videyo pou w wè moun a sak diri sou tèt yo, moun ap chache. Moun ap pran, moun sou bouwèt, hey! Tèt chaje, men sa k Ayiti a. Donk, sa èske nou pa sou wout pou n pran yon lòk? Paske jan m ap gad bagay la la a, èske bagay sa a li pa pral depase otorite yo o pwen ke pou entènasyonal la ta di bon finalman se sou win nan nou ye? Ebyen, nou pral vin mete bouch nan koze a. An n pèmèt ou gade kòman sa te ye, men te gen anpil katouch. ki tap tire nan zòn nan. Nap evite mete anpil bwi katouch men nap pèmèt ou menm ou gade kòman sa te ye e a ki angouman moun yo te prese pou te kapab al pran ti biten pa yo tou nan dechoukay sa a. Sektè prive a, yo kòmanse ap manyen nèg yo. Yo kòmanse ap manyen nou fò. E fòk nou fè trè atansyon. Mezon machin yo. E paske gen anpil nèg ki di yo menm fòk yo woule machin. E pa bliye m te di nou dènye tweet Barbecue te fè a se yon tweet ki ensite ak dechoukaj. E kèlke jou aprè, men sa k pase. E ke jounen jodi a la a, Barbecue nan yon sitiyasyon kote ke li sanse demoralize, li sèlman ap tann ke pou batay la mare, swa pou l mouri sou chan batay, paske li di ke li p ap kouri. Se sa bagay la ye la a nan moman n ap pale a. Donk, anpil moun ki rete nan zòn nan yo menm, yo vin nan dechoukay, yo vin pran ti bagay tou pou yo kapab viv pandan de twa jou. Bon brèf, fim nan vrèman santi di, se yon feyton ekoeran sa nap gade la a e nap poze tèt nou kesyon pou n di ke ebyen a kan la fin de ce feuilleton? Antouka mèsi la famille, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, nap vini talè pou n kapab ba w plis detay avèk plis videyo toujou men an atandan. Kontinye fè kòmantè sou chanèl ou renmen anpil la epi mande fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!